Ou di l konsa ke monchè m pa t chache m te pèdi nimewo w. Se nan kaye m a jwenn m wè nimewo a. Silans! Donk nou gen yon kou 15 mil dola nou pral fè. Bèjou, se yon moun ki nan kay la, ki antèn nan, k ap di n lè moun nan soti pou nou rive sou moun nan. E ou di kou rele l. Kounya la m bezwen konnen kay moun sa k yo tap fè kou a, m bezwen konnen moun sa k antèn nan ki nan kay moun nan kap bay antèn sou li pou al pran lajan nan men l lan. Papa cheri m pa konn kay moun. Paske patnè a ki rele m li di m sa, menm patnè a m pa konn nimewo telefòn li. Sèlman e kat chemen m ta di tap pase li rele m. Ou konprann? Lavi yo, lavi yo. Ou pat gen nimewo telefòn li? Sim te konn lakay li mpa tap janm pase tem pran tout kou sa yo la epa mte gentan nan lakay li lontan mpa tap pran tout kou sa yo la. Enfòmasyon medam mesye ki fèk tonbe nap pran direksyon vil okay men byen avan kitem salye n kèlkeswa kote nou ye nan mond lan moun kap swiv Sofia TV 83 depi lontan e moun sa yo ki rejwenn nou pou la premyè fwa m gen kontan salye n an nou antre nan detay enfòmasyon an nap pran direksyon vil okay komisè Ronald Richemond met pyel atè sa w tande a la bandi anba kòd e l dekouvri yon konplo ki tap monte pou al dechepiye yon malerèz kote nèg yo te fin konplote pou kase kou l pran 15 mil dola sou li. Nan menm kou a tou, Komisè Muscadin konfiske yon machin blende a nivo 10, sa ou tande a la anpil pale nan la repiblik. Mèt machin nan gentan monte o kreno pou l pale nan dosye a e yo fè konnen son machin blende ki ta prale jwenn gwo fanmi nan Petyonvil, bagay yo anpil. Epi map tou anonse n plan an sanse kraze kote Theriel Thelus anonse 50 mil dola ki te gentan ranmase pou kapab achte 2 machin pou Muscadin. Medam mesye 50 mil dola ki te gentan prepare pou achte 2 machin kote yo tap konplote pou mete lajan sa yo ansanm pou achte machin blende yo pou Muscadin sa w tande a la briganday pete lajan yo retounen al jwenn mèt li jan yo te vini an. Haiti son peyi frajil pa rapò ak tout sa kap pase ladan n. Ann al tande yon ekstrè nan sa Theriel t ap rakonte machin nan ki gentan pale sou dosye sa a. Komisè Muscadin kenbe yon machin nan Miragwàn, yon gwo machin Chevrolet ane 2020 ki blende nan dènye nivo. Mwen gen enfòmasyon sa depi nan maten. Ou konn ki kote komisè a te ye lè sa? Komisè a a 2 zè vil Miragwàn. Lè l gen enfòmasyon sa a, e l pa vle kominike l avèk lòt otorite li vle pou anyen pa fwite ditou. Lè sa misye nan yon zòn, nan kad yon operasyon, misye a 2 zè de vil Miragwàn. e l gen enfòmasyon misye di fòk li aranje l pou l rive pou l konnen sa k ap pase men ki machin ki nan men l vye bogota sa ki ap lage l nan wout la ki pa menm ka ki pa ka stat se pouse y ap pouse l èske n konprann kounye a efektivman enfòmasyon ke yo bay misye a. Se pa fòseman kòm si sa yo di a se sa li ye non. Men kòm otorite, kòm chèf pakè, kòm chèf foswit, li gen tan rapidman reyaji. Li kite machin nan fin dedwane epi li poze lapat sou li. E lap kestyone kounye a pou konn kote machin sa prale ki blende nan nivo sa. Ane 2022, 2020 m sonje l te di. Gade yon machin tou nèf, an eta. ki blende nan dènye nivo. Lè komisè a resevwa nouvèl la wi m di w misye a pli de 2 zè de vil Miragwàn. Epi misye gentan misye paske soupson komisè a gen banm banm di n sa banm klè avè n kisa t fè yo kenbe machin nan. Petèt mèt machin nan si e pa sa e sa t fè komisè a mande pou vrè mèt machin nan al chèche l. Ou fè kontak ak li. Paske premye enfòmasyon kal jwenn komisè a li pa la non. Yo fè la yo aprann ni ke gon machin kap dedwane sou Miragwàn men machin sa ta sanble son machin ki prale a destinasyon on seri de baz nan Pòtoprens. Yo pa di on patikilye non. Se te sa lenfòmasyon. Komisè a gen enfòmasyon sa a bagay depi nan 10 zè nan maten, 10, 11 zè. Komisè a gen enfòmasyon an, misye pa t nan vil Miragwàn e li pa deside pataje l ak pèsòn. Paske enfòmasyon an di ke machin sa ki blende nan dènye nivo a, m regrèt ke m pa t gentan vin avè l montre n sou lekran, men yon machin chevrolè ki blende nan dènye nivo blendaj lan, Yo di ke machin sa ta ta, wi ta, pou yon gwoup nan Pòtoprens. Komisè a debake, tout bagay fin fèt, dedwànman fin fèt, epi li sezi machin nan, l ap tann vrè mèt machin nan vin reklame l. Kòman pou m fè pa apresye travay yon nèg konsa? Wi 2020 li ye m sonje se 2020 li te di m te tande l tande byen wi kòman pou m fè mwen menm pou m pa apresye travay on nèg konsa pwiske l gen soupson sou machin nan li kenbe l pa gen anyen l fè ki grav non la li kenbe l kounye a si machin nan se on machin ki legal mèt li pral reklame l avèk dokiman ki kote l achte l ki kote l sòti etc paske tout dokiman yo la. mèt li a pwouve ke se pou li li ye epi yo ap remèt machin nan. Si l pa ka pwouve, eben, kòm nèg yo kraze Gofodmi an la, Muscadin ka tou bon. Finalman lasosyete jodi a soti nan 2 jou sèlman. Jodi a fè 3 jou nou lanse ofisyèlman maraton an. Nou gen tan kolekte anviwon 50 mil dola sou Gofundme ke n te kreye sou Facebook la. E nèg sa yo, menm nèg kap kritike l la, m wè yo chaje kont GoFundMe yo kreye deja. Yo wè ke moun pa okipe yo. Men yo pa konprann ke TT lanse yon aktivite tout moun anbrase l. Jinosèt gentan ekri, Morvan pran dosye a, paske jan m te di l, se pa lide a yo pa vle non, se moun kap fè l la. Pou moun ki Etazini, n ap kontinye sipòte sou zèl. M pa pwomèt ke n ap ka bay 2 machin nan, men n pwomèt ke n ap bay youn kanmenm. Pou n fèmen bouch nèg isi. E n ap achte l ap peye, kòb la ap bay nòmalman, legalman. Pwey panken val pa blofè k ap ranse. Se yon pakèt betizè. Yo wè w, yo pa gen moun sou rezo yo ankò, yo ap kreye divèsyon pou wè si yo atire atansyon moun. Manti! Gofundme pa gen anyen bagay de ilegal ladanl. Al gade yo menm kantite gofundme yo kreye deja pou ap mande menm yon dokiman pou yo enprime ap fè gofundme pou mande pou sa. Moun pa okipe yo. Kounya yo pran zizirit nan 2 jou nou kolekte anviwon 50 mil dola tèt yo fè yo mal. E pandan nap pale la n deja kolekte anviwon 20 mil dola sou zèl sèlman cash app. Gofundme an te fasilite ke menm si moun nan pa etazini li kapab kolekte pwiske nèg yo fon jan Yo fè sistèm nan repran kòb li, paske tout moun ki te ba yo, w ap remake yo jwenn yon mesaj ki di yo, yo ap voye kòb la remèt yo nan 3 oubyen 5 jou. Gen moun yo kòmanse remèt deja. Kontrèman a yon ti detraktè m tande se se fanmi lidè lidè a ki toujou ap kreye divèsyon, ebyen tande sa, egare. Loske w bay kòb nan GoFundMe, depi kòb la poko depoze sou akawont moun nan, yo ap retounen l pou ou. Oke w tande sa? Lè sa w parèt enbesil e idyòt. Se pa mwen nou bòykote. Se peyi a nou bòykote. Se moun nan departeman dè Nip nou bòykote. Se moun nan gran Sid nou bòykote. Paske nou menm nou pa gen enterè dèyè nou. Nou pa gen yon poul an Ayiti. Kòman yon nèg ka ap defann Ayiti, menm yon poul li pa gen nan peyi a? Menm yon poul nèg la pa gen nan peyi a epi lap defann Ayiti. Ki kote? Kisa n kreye? Konbyen jèn ke n bay travay deja? Epi ap fè gwo deba, woy filozòf nou ye n sesi. Di m konbyen jèn ke n bay travay deja an Ayiti? Dayè n pap regle anyen. Anpil nan nou ye sou mande n ye la nan Nouyòk la la sou mande n ye. Nou pa nou pa gen nou pap leve yon lou yon lejè anyen. Mande nan diplomasi a mande mande restavèk tout minis fè tout kontak poun ka jwenn yon ti yon ti yon pran yon ti manje nou pa gen anyen nap regle sou rezo sosyal yo pale koze n pa bezwen epi fè divèsyon detounen atansyon moun serye kap travay pou la repiblik nap konprann kòm je pèp la kòmanse klè l kale. n ap konprann kiyès ki vle chanjman pou Ayiti e kiyès ki kont chanjman ann Ayiti. Men jan nou di l lan, menm si n pa ka bay 2 blennde a, nou gentan pran tout dispozisyon, n ap bay Muscadin yon machin, yon bon machin, n ap achte yon zo reken tou nèf pou li, dayè m di ke menm si n peye l pli chè 2022 oubyen 2023, blennde korèkteman pou misye sikile, pou l fonksyone. Ok! Donk n ap gade sa n ka fè. pou nèg isi aprann respekte moun sitwayen avize ki vle ede peyi yo vanse. Sa di si yon nèg wè w kont pwojè a ap fè literati, pale franse, dat moun ap fè gofundme. Kounya w bon m wè madan Mika di yo gen moun k ap mande lajan. Se ayisyen t sadik men apa vanyan madan Mika la al fè yon gofundme li tou peye kolèj pitit li ou te janm tande nèg te fè literati sou sa? Vagabon malandren anti chanjman kap pran pòz rablabla yo, yo ripòt gofundme an, le fè ke gofundme jan nèg yo ripòt li a yo panse son bagay nap fè nap òganize yon bagay kriminèl, yo anile gofundme an e yo deside pwiske yo potko depoze kòb la sou kont nou, yo deside pou yo remèt tout moun lajan yo, tout moun ki te bay lajan pou gofundme an. Men sak Ayiti a men sak Ayisyen an. Lè m gade m won nèg k ap travay nan nivo sa a, m di, mezanmi misye pa ka trete konsa. Kounye a, ki prekosyon ke m pran? Pase m tèlman konn nèg isi kòmsi yo chèche la ptit bèt, yo toujou ap chèche ti detay pou yo ka mete n an reta wi, pa anyen non. Anpil literati nèg ap fè a, e pa paske yo vle ede vre non. Se pou yo ka mete n an reta pretèkstan ke yo konnen. Larousse di ke an depi de tout sa m fè, men m rann mwen kont ke m pa konn anyen. Sa di gen anpil nèg k ap pale pou moun ka konnen yo la, men tonneau vide yo ye. Paske yo pa konn sa k planifye, men yo pa ka manje manje a yo gate l kanmenm. E de fèt yo gate l. Kounye a, lè m fin gade yon videyo konsa, epi m ap gade komisè a ki nan kad yon operasyon avan yè, Machin misye an pàn se pouse lap pousel. Pandan komisè a tap pale avè nan vè nan emisyon an e lap esplike reyalite lap viv la a ke l pa gen mwayen de deplasman ak fasilite. Nou di bon, gon bagay ke n ka fè. Gen anpil zanmi ki apresye travay komisè Muscadin. M di mwen menm map gade travay misye jiskaprezan ke m sipòte misye a nan travay ke lap fè. M gon platfòm ki gen anpil moun e petèt se sa tout fè anpil nèg egri ki fè yo ap sal kò yo tout kote tout nèg gentan kounye a yo moralis yo pwofesè yo gentan tout bagay paske m di w tan nèg sa yo pase moun pa swiv yo ankò ou wè la m ap fè yon ti tèk ba w wonn gade live la pou w wè ki moun ki sou li ant youtube e fesbouk epi w ap konprann poukisa nèg ap takle m konsa nan peyi a lefèke m gon platfòm. ki gen anpil moun k ap suiv li. M di, yon sitwayen k ap fè yon travay konsa ki remakab, poukisa n pa ka fè yon bagay pou n ede misye? Gen yon seri de enbesil, idyo, vagabon sou rezo a, pou yo ka detounen atansyon moun, yo di se cha blende n pral achte. E sa yo ekri, m ap gade, m fè screenshot nèg la ki di, o, cha nou pral achte, cha blende n pral achte. Nou te di n pral achte cha blende? Kilè n te di n pral achte cha blende a? Kilè n te di sa? Pou sè detraktè m pran le swen pou m di ke machin nan nou pa p destine l o parquet de Miragwàn. Se kòm si n te vle ba yon nèg yon plak Honneur et Mérite pou travay ke l ap fè. Nou deside kolekte lajan pou n achte 2 machin. pou l fè Muscadin kado on machin pou deplasman pèsonèl li, on lòt machin pou ekip li nan pakè a. Men se machin l ap bay Muscadin, se pa le parquet de Miragwàn. On fason pou menm si yo ta revoke Muscadin, pou l toujou gen machin nan an dispozisyon l. De machin, sa te ka rive ke n bay misye de machin senp. E kòb la t ap rive pi vit tou. Men lefè ke misye angaje l nan yon travay difisil, chaje patikilye nan peyi a t gen machin blende. Ale wè pou yon nèg tankou Muscadin. Machin sa a l ap rete nan dwàn nan jiskaske APN Pòtoprens bay aksè pou l dedwane. E menm kan Pòtoprens bay aksè pou l dedwane, Pakè a p ap toujou poze sele sou li pou nou konnen machin sa a ki bò l prale, pou kiyès li ye, ki travay li pral fè nan peyi a, ki misyon li pral fè nan peyi a. Paske demen maten Machann sa a ka kontribye nan lanmò nenpòt otorite, li ka kontribye nan kidnapin, li ka kontribye nan nenpòt. Nou pa diye sa non, nou pa ka oze diye sa. Sa ka rive se yon komèsan, se yon antreprenè ki genyen l pou l pwoteje tèt li. Sa ka rive se yon òm dafè ki genyen l. Sof ke nou pa gen pwoblèm avèk nèg ki pou woule machin blende. Men mwayen an fòk Leta ayisyen ba w aksè. Pou l monte bato, fòk Leta ayisyen ba w aksè. Eske ou jwenn moun ki tap dedwane machin sa? Nou jwenn bout kèk ki te sou li a, men sofke ou konnen li menm se yon djòb ke lap fè. E nenpòt nèg ka rete nenpòt ki kote, ba yon moun aksè pou dedwane machin nou pou li. Sofke kounye a la, fòk vrè pwopriyetè li a ki se bay a alen règ vin chache machin sa a. Men, eske li apatyen avèk yon enstitisyon kèlkonk? Bon, m pa konnen. M pa konnen, sa rive byen a. E sou ki, e ki moun ki bay machin sa? Ou pa gen enfòmasyon sou li? E non moun nan nou genyen l. Non moun nan nou genyen l, men li rete nan ti, ti presyon pakè a. Nan ki nan ki zòn nan Etazini machin sa soti? Sof ke machin sa anbake di kote de Florida. Florida pou vè New York vwala. Nan ki bato l vini? Li vini nan bato chal je kwa. Ki donk ou pale de blendaj e a letranje blendaj sa fèt? Blendaj sa fèt a letranje. Ou kapab gade l, ou kapab wè l. Si w gade byen w ap wè gen yon seri plak ladan l, seri plak tèt chaje ki kapab reziste a kèlkeswa tip de katouch la. Men ou pa okouran de ki nivo blendaj la ye non? Selon sa m aprann, yo di m se blendaj nivo 10.